Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Pou anpil moun ki pat gen chans swiv aktyalite a pandan mwa jen an, ebyen nou pral pote tout aktyalite yo ba ou an rezime. Nou sòm le premye jiyè 2021, se an fèt yon jou ki pap tounen ankò nan kalandriye nou, on va revwa un otre premye jiyè men sèt fwa si se sera an 2022. Alò se pati pou vòtre misyon. Moi, j'ai un en pile souffrance souffrance, calamité. lisi men ta Population, également. également, le début du mois de juin, yon guerre éclatée entre les gangs de Grand Ravine et ceux de Tibois. Il y a euh, une troisième bande qui se met de la partie, c'est Village de Dieu. Village de Dieu qui lui-même poté renfort by Ti lapli, Ki sa ki alorijin de gè sila a e pou ki sa y ap batay? Alò, sa ki te alorijin lagè sila a ki toujou an vi nan zòn Matisan, Fontamara, se ke yon batay pou teritwa. Men dabò fòk nou di ke alorijin, paske si batay la pral eklate, il fale se kon apèl in sòt de pretèks. Pretèks sa a, ki sa li ye? Ebyen, nèg Gran Ravin kòmanse ap pale sou yon voice kote ke yo denonse nèg Ti Bwa ki kòmanse ap fè ekzaksyon dan la zòn limitròf aparaman. Nan zòn fwontalyè la, lè anpil sòlda ki sòti o nivo de Gran Ravin ap pase, dèfwa yo pa takine yo men Kant se endividi ki sòti nan gran ravin, daprè vòys ti mesye yo, ebyen yo manyen yo se yon fason pou kapab voye nouvèl bay nèg gran ravin yo e sa ki kapab pwovoke lagè la. Mesye yo vin voye yon vòys kote ke gwoup gran ravin nan ap pale antre yo e ke yo di yo sèmante nèg sa yo depi yo fon lòbèy yap mete men nan lestomak yo, yap vide kout bal sou yo. Eske li ta posib pou n ta kapab retounen avèk vòys sila? Non, paske. M gen presyon ke vwa sa te deja pase nan emisyon e nèg yo pale nèg yo di yo pral manyen nèg ti bwa paske nèg yo pa ka konprann y ap vin fè ekzaksyon sila nan zòn nan. Se nan fen mwa me aparaman vwa sa sòti 2 jou aprè gè eklate. Yon batay san mèsi. Yon batay ki jwe jiska la dènyè gout de san. Kout bal eklate nan mitan ti bwa ak gran ravin. Yon jou aprè, Babekyou rele, li di mesye sispann batay la, sispann batay la! O pwen ke Izo di Babekyou, bon, ou mèt trapa ti lapli paske mwen menm m poko met pye m atè a. Krisla move, li di kote w pral met pye w la? Bon! Epi, bal la kontinye. Men, tantativ sa Barbecue te fè a, li pa t sèvi a anyen, piske jiskaprezan, m ta kapab di yon mwa apre, batay la, li toujou la. Menm si se pa a menm entansite a, men fò n di ke batay la, li la. Batay sa pral pèmèt nou dekouvri yon lòt reyalite antre Gran Ravin ak Ti Bwa, men sitou dan la zòn de Martisan. Nèg yo pote boure nan premye jou. batay yo, ebyen bagay la te parèt trè trè trè difisil pou Krisla o pwen ke li te oblije sede anpil zòn. Nèg yo pran 1, 2, 3, yo pran 4, yo pran divès zòn ankò e Krisla oblije fè bak ansanm avèk twoup li a. Kisa ki pase? Nèg yo antre sou sòl Krisla, nèg yo bat lestomak yo, ebyen nèg yo di yo vin delivre yon pèp. Paske nèg yo denonse ke nèg Tibwa yo ki pran kay moun yo, pou kapab enstale, pou fè yon seri de bagay, pou fè ekzaksyon. Donk, moun nan zòn sila yo, se te petèt orè o kotidyen pou yo daprè nèg ki sòti nan vilaj ak gran ravin. Kèlke jou aprè, nou vin wè sa k ap pase. Moun yo oblije kite kay yo. Gen moun ki al sou plas Fontamara. Genyen ki oblije kouri kite kay yo y al lòt kote. Batay sa a, li koute moun yo mal. Genyen ki al nan sant spòtif Carrefour. Anpil sòlda tonbe. Kèlke jou aprè, ou pral antre nan yon lojik guerre de dénonciation paske Izo, Vilaj de Dye, anvayi plizyè zòn e li jwenn inifòm lapolis, li antre nan yon espas kote yo konn fè aktivite kè kontan, li pale, li di, Ekoute, gade sa Krisla fè nan yon zòn, gran jounen, Moun ap antre nan aktivite kè kontan e gen timoun nan zòn nan, se nan lide m ta kapab di pou moutre ke nèg sa yo se bèt yo ye. Brèf, batay la rete la, nèg yo vin poze, yo vin bloke wout la. Wout bloke, aktivite bloke e sa gen enpak sou transpò nan zòn nan e tout lòt aktivite bloke. Ebyen, anpil moun mouri, anpil bandi tonbe, e jounen jodi a n ta kapab di batay la vin yon batay senkant senkant paske tout nèg kontwole espas yo e jan nèg yo t ap fè avanse a, ebyen li pa vini menm jan an ankò. Sa se batay Gran Ravin. Oboudan mwa, èske n kapab kalkile konbyen moun ki kite kay yo? Konbyen moun k ap viv nan sitiyasyon difisil? Konbyen moun ki mouri? Tèt chaje. Sa se lagè antre Tibwa e Gran Ravin. Pandan batay sa a, fò n di ke mesye zye nèf yo, piske se bilan n ap bay, ekoute, on va vous communiquer tous les détails, zye nèf pral pase a laksyon, paske gen enfòmasyon ki ap sikile kòm kwa mesye yo kòmanse pa gen minisyon. Zye nèf pote boure sou plizyè komisarya. Yo kase plizyè komisarya. Yo pran douyar. Yo touye yon enspektè. Yo pran komisarya Sen Jozèf, 3 polisye tonbe. Pòtay Leyogàn, polisye tonbe. Duvivye, polisye tonbe e yo sezi plizyè materyèl. Ebyen, m ta kapab di pote boure sa te fèt nan pèspektiv pou kapab chache bal ak zam. Kèlke jou aprè, ebyen, gen anpil sòlda ki ap defile avèk gwo zam nan men yo dizan ke, Ebyen se yo menm ki lapolis. Chèf polis la vin pale an aprè dizan ke li menm li pral pase a laksyon. Yon operasyon fèt nan zòn Lasalin ak Pòtay Sen Jozèf. La a, nan kad operasyon sa a plizyè sòlda nan baz krache dife pèdi lavi yo. Anpil moun panse ke lapolis pral mete pye sou kou bandi yo. Ekoute, sa se te, m ta kapab di, yon senpl batay. Batay la pat kapab kontinye. E nèg yo reprann kontwòl sitiyasyon an o pwen ke. Kèlke jou aprè, lapolis te anonse ke li gen kontwòl komisarya a e nèg yo vin kraze komisarya sa a nèt. Pandan nèg yo fin pran zam ak minisyon, ebyen, lòbèy pral pete. Barbecue antretan, li menm, li nan Dèlma 6. Gen yon simo ki ap pase nan yon machin, yo ouvè bal sou li nan zòn Dèlma a, ebyen misye pèdi lavi l. Simo yo, yo tout, yo pote boure sou zòn sa a, yo di, sèt fwasi sa se dènye gout dlo ki. Ranvèse vaz la, La chasse aux sorciers, La chasse aux bandits, patikilyèman Barbecue. Pandan lè premye jou, nèg je nèf yo nan zòn sa a kanpe goumen. Men kèlke jou aprè, lapolis pral sanse prèske kraze zòn sa a plat. Pou le moman, se kelke mezon ki rete kanpe o nivo de Delma 6. Mòd operatwa, anpil kout bal, mete dife, e se tou. Babekyou oblije kite, l al nan lòt baz. Ebyen, pandan li ale nan lòt baz, pral genyen dechoukay, kay Ti Toni ak kay Zo. Nèg yo kase, yo rantre, yo pran sa pou yo pran epi aprè, se le tour de la popilasyon pou yo menm vin pran tou. Aprè dechoukay la, Babekyou pral fè yon videyo. Yon videyo kote ke li reprezante eleman ki pral fè revolisyon an nan peyi Dayiti. Humm anpil aktyalite wi pou mwa jen an. Je nèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout, moun yo te bay nou zam, jounen jodi a zam nan ap tounen kont yo. Lajan nou nan bank, lajan nou nan mezon machin, lajan nou nan magazen yo. nou pral chache yo. Yon mesaj vyolan ki lage anpil enkyetid nan mitan popilasyon an. Pandan tan sa a, anpil nèg al eseye monte sou wout ayewopò la pou rive sou mezon machin yo tout bon vre. Men lapolis te gentan rive sou plas e lapolis a pri le kontwol de la sitiyasyon. Operasyon Delma 6 kontinye. Konbyen bandi ki mouri? On sè pa ankò. Men gen moun ki pèdi lavi yo. Genyen moun ki oblije kite zòn sa a e yo kite l san gade dèyè paske dèyè se lamò. La a nou te nan Dèlma, kounya a nou prale nan Site Solèy. Depi kòmansman mwa jen an, gen yon sitiyasyon latwoublay o nivo de Site Solèy. Menm avan sa, a chak fwa Gabriyèl pote boure, je pèp, ebyen li pran de twa sòlda pou nèg Boston. Gen moun ki mouri. Plizyè afwontman, Nou wè de videyo kote ke Daddy li menm ap pase nèg yo an derizyon. Li di yo atansyon, fò n pa fè sa, paske si nou antre nan lojik sa, ebyen l pap bon pou nou, e nou konnen m la mwen menm, m ap lave nou. Aprè yo fin pran plizyè zòn ki konsidere kòm var, alò dènye semèn mwa jen an pral gen yon sitiyasyon nan nivo Site Solèy. Gabriel gen yon sòlda ki enpòtan pou li anpil, nèg yo pral koupe kou sòlda sa ki se Ede. E ta sanble, nan kad pote boure sa a, genyen de twa moun nan popilasyon sivil la ki yo menm pèdi lavi yo. E pou lenstan, Gabriel ap ranmase plim ni pou l kapab retounen nan batay. Menm si gon apèl ki lanse pa bò kote BBC, Barbecue, pou nèg yo kapab fè yon sèl, tout bandi fè yon sèl pou kapab ranvèse sistèm nan, men mesaj sa a, m panse ke l ap pran anpil tan avan li menm antre nan zòrèy nèg kap batay anfas Barbecue yo. Pou sa ki konsène kidnapping, li redwi un peu, men ekoute genyen de twa rapt ki fèt. Nou pral vini tout a lè avèk yon emisyon kote ke ebyen nèg lanmò san jou yo gen moun nan men yo. Andeyò peyi a, anpil bandi tonbe, anpil arestasyon. Si nan Pòroprens, gen bandi kap simen latwoublay, men andeyò peyi a fòn di ke sitiyasyon te trè konplike. Anpil bandi tonbe surtou nan Mirbalè e surtou nan departeman du Sant lan. Anpil arestasyon fèt tou de bandi ki yo menm tap chache wout pou al retranche yo nan lòt komin nan departeman du Sant lan. Lapolis mete men sou yo, arete yo, bandi nan Remi, bandi 400 mawozo e vwala sa ki lakòz ebyen nèg yo mete pye yo atè a samdi dènye. Yon lòbèy pete nan zòn Kwadèboukè. 400 mawozo mete pye yo atè a, nèg yo boule 10 machin, yo pran tou sa moun yo te posede epi yo vire do yo san ankenn enkyetid. Se te yon sitiyasyon tansyon kote ke moun t ap kouri pasi pala, yo pa konn kisa pou yo te fè. Kèlke jou aprè, ou pral tande nouvèl kote ke nèg yo sezi kle. Yon strikti DINEPA genyen nan zòn Kwadèboukè a e yo reklame 60 mil dola ameriken. Le pire! Nan mwa jen an, se fiziyad ki fèt nan lannwit 29 jen o nivo de Dèlma 32. Yon polisye ki fè pati SPNH 17, sendika a, delege Garby Geffrard, misye tonbe epi kèlke zè apre pral gen yon reprezay. Yon dram pèsòn moun pa t panse ki t ap rive nan jou sa a, kote ke genyen plis pase 15 moun ki tonbe anba bal. Kiyès ki dèyè aksyon sa a jiskaprezan gen yon ansanb dentèwogasyon k ap poze menmsi chèf polis la li menm li estime Genyen moun ki dèyè aksyon sila e moun sa yo li deja idantifye yo. Aprè nèg yo fin pase nan zòn sa yo fè wouzaj sila a, ebyen yo al awoze 2 lòt moun nan zòn Kriswa pami yo yon jounalis ki se Diego nan Radyo Vizyon 2000 epi yon militant ki se pòt pawòl Matris Liberasyon Antwanèt Diklè. Nou kapab imajine mwa jen sa a. ki li menm fè yon remonte avèk varyan anglè e brezilyen, anpil gwo tèt deja pèdi lavi yo, men se etikèt kowona yo mete sou do yo. Genyen Jean Bertrand Aristide ki malad, li pran direksyon Kiba, men sa maladi a pwovoke ce qu'on appelle une grande polémique jusqu'à présent, an dizan ke li gen kowona, gen lòt ki di li pa gen kowona. Ebyen vwala nou ta kapab di un ensemble de dosye ki yo menm te domine mwa jen an, jan n te di li nou ta swete ke mwa jiyè a se mwa ki pi seren, yon mwa ki kapab retire dlo nan je pèp ayisyen an. Mèsi bokou la famiy, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, pi aprè qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!